Sistèm nan mason lòy pou mason lòy yo konyenn depi ou mason lòy la youn konn lòt monte chè a gon mason lòj pastè nan fòt lòdè dal la la lè map pase legliz la misye konnen map vin legliz la misye di li gentan di lòt parèy li yo pa bal tan non poul pa fè dega legliz la bal 3 minit. Mwen menm menm Mwen menm menm Lè yap pranm mikro a pou m salye Pasem pase yo Mesye a dim pa pran anpil tan non Pa gen tan Se 3 minit wi pou pran Lè m parèt tout moun sispèk gon etranje nan sistèm nan. Alam yo sone, m gade mwen je sou mwen, y ap gade m anba kòm anlè. M pran 5 7 minit. 5 7 minit tan pou m di nou ke mwen di yo kite kochon, kite mal chen, konvèti. Sistèm levanjil la pa gen sa ladann, li pa gen chen ladann. Li pa gen kochon ladann, chen kap kochon kap raboure, chen ki dèyè zo. Ou pa wè Pòl di pran pran gad a chyen yo, sa di ke chyen yo pa nan sistèm levanjil sali a. Èske w la avèk mwen? Sa di ke sistèm levanjil pòte twat ap preche a Jezi, Jezi sèl. Jezi, Jezi sèl la, li pa gen Mari ladan l, li pa gen Jozèf ladan l. Mari a kite l pou pap la, Jozèf la kite l pou pap la, kite l pou radòtè yo. Jezi, Jezi sèl. Paske sou lakwa e sèlman Jezi ki te mouri.